Aprè prezidan Kolonbi a te fin anonse l ap debake nan peyi Dayiti pou l rankontre ansanm avèk gouvèneman an pou wè kòman yo kapab mete sekirite nan peyi Dayiti, Kolonbyen yo ki gen anviwon 20 mwa depi yo nan prizon akoz patisipasyon yo nan asasina prezidan Jovenel Moise ekri prezidan Kolonbi a pou di l konsa nan plat yo ap manje se ladan yo ap fè bezwen yo. Rete la, nou pral ba w plis detay. Prezidan Salvadò a frape ankò. Fwa sa a, li pran lanmè pou li frèzesè byeneme e l arive sezi 1 pwen 2 tòn de kokayin ki evalye a 30 milyon de dola e sa w tande a, li sakaje prezidan Kolonbi a Nou pral ba ou detay. Lajistis nan peyi Dayiti arive mete anba kòd mesye Clervilus Ary ki te vin òganize yon twazyèm maryaj ansanm avèk madanm ni ki se Mayette nan vil Senmak. Ebyen frè e sè byeneme, gen pastè Masen ki anba kòd tou pou bay eksplikasyon, Mesye Clervius te marye deja e li gen 2 pitit li pa janm okipe yo. Li rantre Miyami, l marye ansanm avèk yon lòt fanm e sa w tande a, li retounen pou l vin marye ansanm avèk yon twazyèm fanm, ebyen premye fanm nan debake frèzesè byeneme, maryaj bloke, lapolis, lajistis debake sa w tande a, yo mete mesye a anba kòd. Nou pral prezante w imaj, rale chèz ou. Lapolis nan Nip fè gwo kout filè, 9 bandi arive anba kòd. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di w mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. Ebyen kont sa ki se te depi ou pile m ou bwete. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se pou pou. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen zèb sou wòch glasi zèb sou wòch glasi pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi Sitiyasyon an dejenere pou Kolonbyen yo ki nan Penitansye Nasyonal nan peyi Dayiti. Medam, Matmwazèl e Mesye nan jou pase yo, Prezidan Kolonbi a te anonse l ap gen pou l fè yon kout pye nan peyi Dayiti pou l vin ede gouvèneman an mete sekirite puiske li santi peyi l la koupab de sa Ayisyen ap viv jounen jodi a. Sòlda ki te rantre kay Prezidan an pou al touye l se sòlda Kolonbyen yo ye, donk. Li santi ke peyi la koupab de sa Ayiti ap konnen pandan dènye moman yo la a pou l padone tèt li, pou peyi a padone devan Ayiti. Donk, l ap mete ansanm avèk gouvèneman ki la pou wè kòman yo kapab mete sekirite andedan peyi a. Ebyen, frè e sè byeneme, aprè deklarasyon sa, Kolonbyen yo ki nan Penitansye Nasyonal ekri yon lèt voye bay prezidan Kolonbi a. Ebyen nan lèt sa a, yo fè prezidan konnen, Mesye prezidan, tande nou byen. Monchè, nou bezwen yon pwosè ekitab. Pa bor isit, nan asyèt nou manje, se ladan l nou poupou tou. Ebyen frè e sè byeneme, depi 7 jiyè 2021, 17 èks militè kolonbyen ki akize nan asasina prezidan Jovenel Moïse, depi lè sa a, ebyen, yo nan prizon jiska prezan yo poko kapab janm tande yo donk dèfwa w tande jij ki sou dosye a di w konsa li bezwen tradiktè lè yo jwenn tradiktè pa gen jij bon anfen bagay yo yon ti jan konplike lè gen tradiktè a jij pa gen gaz mesye sa yo yo nan penitansye nasyonal yo poko kapab janm prezante. e ou kapab raple ou nan jou pase yo, ebyen FBI debake ale ansanm avèk 4 nèg ki te nan penitansye. Ebyen frè e sè byeneme, fanmi prizonye yo mande ansanm avèk gouvèneman kolonbyen an pou yo sèvi de medyatè pou yo kapab jwenn yon tretman diy e yon pwosè ki ekitab e mesye sa yo ki nan prizon k ap soufri nan Pòtoprens, selon yon atik Noticias RT. CN mete deyò. Ebyen frèzesè byeneme prezidan Kolonbi a resevwa anpil lèt ansanm avèk divès imaj de 17 mèsenè yo ki andedan penitansye nasyonal e selon imaj yo ebyen frèzesè byeneme notisya fè konnen kondisyon sanitè nan selil yo mezanmi bagay la ontijan tèt chaje e 17 mèsenè yo rapòte yo pran divès maladi tankou kolera tibèkiloz Yo pa ka jwenn manje e non sèlman sa tou, yo pa kapab jwenn swen sante. E genyen lòt imaj ki montre ke nan vaz ke mesye yo ap manje, enben lè yo fin manje frèzesè byeneme, se ladan yo oblije mete ti sa yo ap mete a pou y al vide yon kote. Si se konsa bagay la ap fèt pou lè Kolonbyen, m pa bezwen di w pou lè Ayisyen, sa vle di trete dosye yo pou wè kòman yo te kapab ekstrade yo, mèsenè yo fè konnen prezidan an fò tande nou, ban nou benefis dout paske nou te vini nan peyi Dayiti se pou yon avni miyò, se pou n te travay pou fanmi nou epi nou vin pran nan pyèj sa a. Donk, sitiyasyon an ti jan konplike pou nou e jan n ap viv la se pa fason moun ta sipoze viv paske pou w ap manje nan bòl apresa pou w ap Fè matyè ladan apre sa pou al remanje ladan, bagay la antin jan gang gang gang demonyak frè se sè. Map raple ou ebyen nan jou pase yo la Rodolphe Jaar ki te anba kòd pou asasina prezidan an ebyen li temwanye devan lajistis ameriken Li di wi, li te finanse asasina e Rodolphe Jassard se bon zanmi ansyen prezidan Joseph Michel Martelly. Donk, medam, matmwazèl e mesye, dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, jan n toujou di l pa bor isit, touye se youn, men viv alèz se de, Pa gen moun ki patisipe nan asasina kap kapab viv alèz, vole ponpe, ou mèt kouri wal kache anba fon lanmè, zo ap still koke nan gòj ou, jou w rive pou w temwanye a, wap oblije remonte sou latè pou vin rann sak sou lestomak ou, e sa w tande a, pou jwenn sa ki te rezève pou ou. Ebyen frè se sè byeneme map fè ou konnen prezidan Salvadò a frape fò, li arive sezi 1.2 tonn de kokayin ki estime ansanm avèk 30 milyon de dola. Prezidan Nayil Bukele anonse sou twitè, fòs naval Salvadò arive sezi yè madi a yon total de 1.2 tonn de kokayin ki evalye ansanm avèk 30 milyon de dola. milyon de dola. Prezidan salvadoryen an eksplike ebyen kòman yo arive sezi yon bato e sa w tande a 3 endividi nasyonalite kolonbyèn arive anba kòd e answit prezidan tag omològ kolonbyen an ki se Gustavo Perro avè l pandan dènye moman yo la yo gen kèk ti chirepit e frèzesè byeneme Prezidan Perro nan jou pase yo ki vrèman kritike politik prezidan salvadoryen an anplwaye pou l lite kont gang nan peyi a e sa w tande a, prezidan salvadoryen an li menm li pral kase met nan men prezidan Kolonbi a e m ap fè w konnen prezidan Kolonbi a ki te trete mega prizon Prezidan Bukele te konstwi a kòm kan de konsantrasyon, peyi Amerik Santral yo souvan itilize divès zòn pou tranzite kokayin k ap rantre Ozetazini Damerik. Ebyen, an desanm 2021, Salvadò te Arive sezi 4 pwen 1 tonn de kokayin nan oseyan Pasifik, kantite sa ki te evalye avèk yon total de 103 milyon de dola. Donk frè e sè byeneme, prezidan salvadoryen an di prezidan Kolonbi a, ranmase pye w, ou pa kab di m mwen menm o wi, politik m ap mennen kont gang pa bon, epi tout lasent jounen m ap ranmase ebyen sitwayen lakay ou k ap flannen ansanm avèk kokayin sou lanmè a. Antouka, frè e sè byeneme, bagay yo konplike dèyè mòn. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen yè, nan Mòl Sen Nikola, lapolis arive mete 2 endividi anba kòd. Bagay la tris wi, pase si ke ou ka genyen mari ou nan kay, ou gen yon lajan ou pral chèche, li ranje avèk, li ranje ansanm avèk yon lòt. Pou vòlè kòb la pou brako nan wout frè e sè byeneme sitiyasyon an konplike nan peyi dayiti ebyen lè lapolis fin mete endividi yo anba kòd m pral envite w tande e gade kòman yo t ap temwanye. Li gen zam li pou fè reyaksyon l pase se kisa se chofè moto l ye? Madanm ou ankò k pral pran lajan w ala traka pou lave kay tè sa vle di kounya la madanm nan ap vini ap di woy cheri yo rale zam sou mwen yo pran lajan epi l ap pran lapèn pou fi a. Ki bo achte zam nan? Ki lè ou achte zam nan? Konbyen kob ou achte zam nan? Kob ki nèg ki vann ou zam nan? Koman koman? Pale pale fò pale fò pale fò. Olmi misye rele ok. Kote misye rete? M ap raple mwen, te gen yon mesye, mesye a te gen yon kòb, men mesye a se te yon ansyen sòlda. Epi l gen yon konpè li, li byen ansanm avèk konpè a anpil epi konpè a t ap vwayaje nan maten bonè, li pa gen sekrè pou konpè a. Li di konpè a, li gen yon kòb. Li pral achte yon machin, li di konpè a ke li mete lajan an nan kòf fizi a. Lè eksplike la e konpè a ki kote mete lajan nan demen maten bonè yap soti, e konpè a tou pral fè wout pa l. Ebyen frèz e sè byeneme konpè a al dòmi, li konnen ki kote misye mete fizi a. Nan demen maten yap pran afè l epi pou l desann Pòtoprens pou l vin fè sa l gen pou l fè. Misye leve nan nwit la, li pran fizi ya frè se sè byen eme, li pran kòb la, li tire konpè ya, madanm konpè ya, ki te fenk akouche, ti bebe ya gen 3 mwa, li tire makomè ya, epi tou sou kabann nan. Ti bebe ap benyen nan san manman misye pran kob li lale fè wout li. Sete 8 è nan maten vwazinay wè mesye a pa soti paske li konn soti bonè al chanje bèt epi lè ke Yo tande ti bebe ap kriye, kriye, kriye, kriye, pa janm gen moun ki ka konsole ti bebe. Lè yo frape pòt, fòse, fòse ouvè pòt. Lè vwazinay rive, yo jwenn mesye a blayi atè, yo jwenn madanm nan tou kouche sou kabann, epi ti bebe a li menm, li ap benyen nan san. Donk, quand il s'agit de dosye lajan silvouplè, fòk ke nou fè trèzatansyon. Si madanm m kap fè konplo pou kidnape mari, si mari kap fè konplo pou m vòlè madanm, donk frè e sè byeneme ou kapab konprann sitiyasyon an difisil pandan dènye moman yo la nan peyi Dayiti. Frè e sè byeneme byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a, wouloulouy! Nan gen koze! E non, frères et sœurs bien-aimés m fon kout pye an Afrik, m tal an Afrik fòm di nou sa, donk rive m rive an Afrik fòm montre nou kòman sa te ye, m tal patisipe nan mayaj men kòman kòtèj maryaj la tap defile an nou swiv avèm. Ayayayy kotèj maryaj la avèk a dwouum li fèt, gade madan marye a oh my God alèz wi, l alèz. Yon zèl doum nan fèt jan w chita la dan le konfò de sa ayayayy humm ayy lè zanfan ki tap simen flè ayy marenn yo frèze sè ayy parenn yo k dèyè kòtèj maryaj adje lavi sa ou pa bezwen anpil non pou w ere dan lavi tu vwa. Avèk bwa epi dwoum! Men moto a, ay chofè a, ay kòtèj maryaj la! Waww! Waww! Madan marye a devan, mesye marye a, lèzanfan, epi marenn parenn. Walalay! Ooh Jezi! Ret la ap di konsa fò gen limouzin fò gagoch fò adwat pou marye wap kite wap sezi wè lè a pase sou ou pa marye wè yon ti maryaj byen senp èske gen anpil lajan non pa gen anpil lajan ki depanse la yon moto devan epi kap rale divès dwoum a kawotchou epi yo prale kòtèj epi sa w tande a maryay la pral dire pèp ayisyen pase pap gen diskisyon pap gen dèt apre nòs la souvan se dèt apre nòs la. ki konn fè maryay yo kraze. Medam, matmwazèl e mesye, imaj sa wap gade la, bagay la tris, ou kapab wè se yon kat seremoni nipsyal, e pa konsa yo konn dil, ou kwè se koze, e byen lajistis mete anba kòd mesye sa wap gade nan imaj la, ki se Clervilus Harry, ki vin òganize yon twazyèm maryaj ak madanm ni Mayette nan vil Senmak yè 28 mas la. Yo mete pastè Massen Nonondre anba kòd pou l bay eksplikasyon e mesye Clervilus, frèzesè Bien-Aimé te marye deja an Ayiti e li gen 2 pitit li pa janm okipe yo. Li rantre Ozetazini Damerik, li marye ansanm avèk on dam, sa w tande a li mawon zòn nan. Epi twazyèman l desann, debake vin marye ansanm avèk on lòt, epi sa w tande a lajistis ak lapolis debake, ansyen madanm nan debake, maryay kraze, yo tou mete misye anba kòd pou yo konnen ki entansyon l ki fè l ap mache marye, marye, marye, ou pa okipe pitit, w ap mache marye, ou pa janm divòse, men se kwa listwa? Donk frèzesè byeneme, Rete konekte pou rès detay yo nap vini ansanm avèk yo pou ou. Medam matmwazèl e mesye map fèw konnen nan nip peyi a lapolis nasyonal fè gwo gwo kout filè e 9 bandi anba kòd. Ann tande byen direktè depatmantal nip la ki tap bay plis detay sou dosye sa a. E nou menm kòm lapolis lè nou vin tande kesyon an se konsa li ye, moun yo ap voye enfòmasyon yo ban nou, ap esplike nou nan ki sitiyasyon nou ye e nou te deside monte lagad onivo de Baradè pou nou te kapab eseye de mete moun sa yo òdedadenwi. Wi gen arestasyon, nou arete de 9 moun ototal. Malerezman non. Wi erezman. E trè sètènman, trè sètènman. E nou menm nou pa konnen moun yo de vizaj. Fizikman nou pa konnen yo. Men se lòske nou genyen yon inite ki desann o nivo de Baradè. E m ta ka di w tou nou pwofite mikwo nou pou n. Salye kouraj moun Baradère, felisite yo pou apò yo te bay lapolis e pou a lapolis te kapab eseye de mennen operasyon yo nan idantifye tout moun ki tap fè dezòd yo e ki te vle akapare anba a kòm chan batay yo pou yo te kapab simen latèrè. Pou le prezan moman nou ta kapab di a 75, 80 pousan nou gen kontwòl vil la, nou gen kontwòl sitiyasyon an. Men la ankò, Pa rapò avèk konfigirasyon baradè e espas kote moun yo loje a, kote bandi yo loje a, se de espas ki inaksesib menm pa vwa veyikil. Donk ki ekstrememan difisil pou rive nan espas la. Men kanbyen menm, m ta ka di w nou estime fòs de lòd yo fè yon travay. Opè, paske majorite branch yo, nou ta ka di yo debranche, e gen anpil nan bandi sa yo, erezman, ou di mwens malerezman, pou tèt de pon yo, yo gen tan chape poul yo. Nou rekipere 3 moto, e gen yon nan moto yo, gen yon moto, gen yon moto ki detwi, gen yon moto ki detwi, sanbleretil, lè mèt li, estime ke l anbarase a moto a, li met dife ladan. Men nou gen 3 moto, notamman te gen yon direktè lekòl, yo te pran moto li, men sou presyon fòs de lòd yo, li te oblije vè lè 2 zè di maten vin lage moto a nan yon espas kote tout moun ka idantifye l e mèt moto a rekipere l e pou lenstan nou gen 2 moto ki sou 2 moto ki konfiske o zòd de la jistis. Malerezman non, pa gen zam ki sezi e se petèt pli gran regrè nou pa rapò avèk jan sitiyasyon an ye a kòm mwen di ou tèt de pon kote mesye yo monte tant yo a nou pa vrèman te genyen Posibilite pou nou atenn avèk espas la ki inaksesib men kanbyen menm travay la ap kontinye e objektif nou se pou nou ale. Wi gen de moun se moun Baradè e se moun Baradè tou ki ankouraje lòt moun sa yo vini e notamman pa egzanp nou gen chèf bandi sa a ki se yon sèten Eprèv. ki te nan prizon, ki te nan prizon, ki te arete dan zin premye tan, e ke yo vini, yo te transporte l, ki arete ou kay, yo transfere l, mi a gwa, e malerezman, ki te nan prizon mi a gwa, e ki jwenn liberasyon li, de 19 Desem, 2022. Malerezman, li pa gen chans arete. Ou vle fè referans a ki kote? Imigrasyon. Bon, nou konnen imigrasyon si w vle jodi a se yon pwoblèm prèske si w vle nan tout repiblik la. Men fò nou pa bliye nou menm menm jan avèk mwen nou konnen se yon dosye nou pa t prepare pou li. Se briskeman sa vin frape sou nou e de tout manyè fò nou jwenn yon jan pou n jere l. Nou konnen nan Miragwàn li pa diferan de kèlkeswa biwo imigrasyon yo paske nou konnen se yon dezòd prèske sou tout laliy. Men, Miragwàn li menm, m ta kapab di ki prèske se yon ka patikilye, pandan ke lapolis li menm, li mete tout bòn volonte l, chita avèk otorite yo, pou nou gade ki jan nou yo, epi am dotasyon pèsonèl yo, m pa voye polisye an wè avèk bout baton, m pa voye polisye avèk zam de gè, polisye yo ale, ne serès pou. kanalize moun yo nan mèyè direksyon an e pou yo rive jwenn biwo a pou yo pran sèvis ke yo bezwen an. Men nou menm nou pa patisipe nan jesyon paspò. Lès mwa vou di chèf. Idmo se fòs ki jere twoup ke li. Idmo se metyen dòd li fè. Baton se prensipal zam Idmo a. Boukliye se prensipal zam baton e pou e Idmo a. Kas se prensipal zam moun ka wè ki nan metyen dòd la. Men se pa paske yon polisye gon baton nan men l. Sa vle di ke a tò ou a rezon, se kase tèt moun, se baton, pasi pala. M pa kwè se la pwoblèm lan ye. Eske nou te rann nou kont yon polisye te gen gaz nan men l? Nou te wè yon polisye te gen am de gè nan men l? Non! Paske nou konnen, kèlkeswa sikonstans lan, polisye a, udmo a, fòs de lòd la, pou gaz la li pa ka Fè itilizasyon de li nan nenpòt kèl sikonstans oubyen nan nenpòt kèl direksyon. Donk, on baton nan men on idmo se zam prensipal li, se zam de travay li. Lenstan la polis gen kontwòl Baradè de 75 a 80 pousan. Non. Malerezman ou erezman non, pa gen moun ki tonbe paske la polis pa la pou l jete moun. La polis la pou l ranmase moun. Donk, wi, gen dèzarestasyon ki fèt, gen o nonm de 9 moun ki arete. E m kwè nou gen o mwen de 3 motosiklèt ki sezi epi youn pase pa lè flam men se pwòp mèt li menm pwòp mèt moto a. Bon byen antandi son moto k pat pou li men lè l vin wè ke l anbarase a moto a li rann li kont si moto sa ret nan men li yo ka retrase li epi li. Mete dife ladan. Donk, vwala frè e sè byeneme ou tap tande deklarasyon direktè depatmantal Nip la. Donk, nan Baradè sitiyasyon an te ekstrèmeman konplike, ebyen lapolis fè yon premye kout filè 9 endividi anba kòd e otorite yo anonse yo ap kontinye travay pou ke yo kapab reprann kontwòl zòn nan pou mete sekirite. Medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete kote eleman sa ou raple yo ti deklarasyon sa. prezan plas senpyè pou l pote demisyon ban nou si 2 zèd tan pase. Sa vle di ou pral plas senpyè 2 zèd tan pase si jovenel pa pote lèt demisyon nou pral pran lakay li. Pou senatè dla repiblik di w konsa, ebyen si prezidan pa pote lèt demisyon an ban nou sou tèl plas ebyen n ap moute lakay li! Epi se sa ki fèt. Epi mesye sa yo stil toujou ap mache nan la repiblik. Dènye kouk pou touye koukou a frèz e sè byeneme sa ki tris imajine w Lèzetazini damerik, le FBI frèz e sè byeneme mete 1 milyon dola atè sou tèt Vitelòm, 1 milyon dola atè sou tèt Lanmò San Jou, yon milyon dola atè sou tèt gaspiyay. Tande byen wi, yon milyon de dola sou chak tèt gang pou moun ki bay enfòmasyon ki arive fè yo mare mesye sa yo. Yo pa ka jwenn moun ki pou pèmèt yo mare yo. La police vini l mete 10 millions de gourdes sou tèt Vitelòm, sa vle di w gen 1 million de dollars plus 100 millions de gourdes. Epi wap gade mesye, yon seri de polisye letènèl. USGPN seyè, Katim seyè, USP wi papa. On seri de polisye ame jis nan dan men gwosè zam yo, bèl inifòm sou yo, yo vann prezidan pou mil dola ameriken. A vle di, ou kapab wè bandi yo pa piti frèzesè. Si yo ka mete en milyon de dola, pa gen pyès moun ki pral bay fanm enfòmasyon pou mare gang yo, etandiske yo vann on prezidan pou mil dola ameriken, mesye nou kokorat. Mesye nou kokorat a mort. Mpat janm panse nou te desann nan nivo sa. Yo te dim ayisyen paka soufri grangou men mpat panse nou tap fon bagay konsa. 10 milyon goud wi nan la polis plis pase mil dola ameriken. A vle di n paka met la pat sou vitelom. Nyam nyam nyam ala traka pou lave kay te. Donk frè se sè byen eme m lè m di w pa bor isit se la repiblik de koken sèl vòlè kap rete. Ou dwe panse se blag. Antouka, donk lè nou gen yon peyi, lè w tande pou ke yo destabilize l, tout dirijan prè pou fè tchèkmonflè ansanm avèk lòt, y ap fè tchèkmonflè ansanm avèk gang, epi men jounen jodi a, lapolis ap mete lajan deyò, 10 milyon de goud pou pran Vitelòm. Tande, e menm yo menm nan kòk te libere Vitelòm, yo t ansanm a Vitelòm ap planifye asasina polisye ki t ap sekirize prezidan, bay lese pase pou mil dola ameriken, epi men kounye a un milyon de dola atè, pyès moun pa ka bay enfòmasyon pou arete Vitelòm? Mesye nou lach, nou pa gen santiman. Nou kokorat a mò. Medam matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Wè, wè lè wap ansent pitit moun apre sa wap di pitit pa pou ou. Ou konn sa kap rive w? Kite m montre w. Ok, ayii. Ayii. Ou t pou di w wè? Eske w wè? M pa konn sak pran misye. Ki entansyon l? Tap tap ayy wè bagay la se pa mwen li frape anba grenn li fèm mal ah grenn ou plat gason ou pa ret grenn ankò ou pa ret grenn non ou pa ret grenn antouka medam madmwazèl se mesye janm toujou renmen dil ayiti diktature lapèl des antilles ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakara nap fè plas a vwadlamerik pran se fòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Aktyalite ap mennen nou dabò nan peyi Meksik kote otorite yo ap ankete sou yon dife ki eklate nan yon sant detansyon nan Ciudad Juarez kote 39 moun pou pi piti mouri. Jean Robert Philippe kap swiv pou nou devlopman aktyalite sa. Jean Robert Philippe, ta sanble ke moun ki mouri yo se de moun ki te ki te sou sou wout pou yo ta travèse fwontyè Etazini pataje. avèk Meksik la. Wi efektiman Jacquelin se yon zòn ki sou fontyè a e pwoksimite Ciudad Juarez avèk El Paso Texas se yon zòn ideyal kote imigran yo itilize sitou pou travèse al mande azil pou antre Ozetazini men sepandan se yon sitiyasyon ki trè grav paske jisteman imigran sa yo jodi a la kounye a se fanmi avèk zanmi. ki pral chaje kounye a pou yo kòmanse idantifye kadav moun ki viktim yo e moun ki sanble ke yo ta fè pati nan operasyon ke lapolis meksikèn oubyen ke otorite meksiken te mennen lè yo te arete moun ki te nan lari alò ke selon sa ki di yo pa t mande moun sa yo pou idantifye yo e genlè gen ladan yo ki te gen dokiman legal pou yo te rete nan El Paso pou yo te rete nan Ciudad Juarez nan Meksik. Imigran mouri pou vi piti apre yon dife eklate nan yon sant detansyon pou imigran nan vil fwontalyè Ciudad Juarez tou pre fwontyè Etazini pataje avèk Meksik, dapre Enstiti Nasyonal Migrasyon Meksiken an. Sèvis sekou vil la te vlope viktim yo nan papye aliminyòm avan yo transfere yo nan anbilans. Plizyè rezidan te rive sou plas pou pote sekou bay viktim ensandi a. Viang Nhi, madanm youn nan viktim ensandi a ki se yon sitwayen venezuelyèn deklare, Mwen gen lontan depi m ap tann papa timoun yo devan sant detansyon an. Yo di m yo pral libere l. A dizè nan aswè, mwen konstate lafimen te kòmanse soti andedan. Tout moun kouri eksepte mesye ki fèmen nan selil yo. Emilio José, yon sitwayen venezuelyen ki pa wè madanm li, deklare, Pèsonn pa di m anyen konsènan madanm mwen. Mwen pa konnen ki sa ki pral pase l. Èske y ap depòte yo? Yo pa vle reponn okenn kesyon nou poze. Menm si nou ilegal oubyen nou pa gen dokiman, nou se kretyen vivan ki gen santiman. Gad sa k pase la a, Kèk moun blese e y ap soufri e kòm konsekans sa k pase a. que perdieron la vida 39 emigrantes eh esto tuvo que ver Prezidan Meksiken Andrés Manuel López Obrador konfime lanmò 39 imigran ki te fèmen nan sant detansyon ajans imigrasyon an nan Ciudad Juárez. Sepandan, li di se prizonye yo ki mete dife nan matla yo apre yo reyalize otorite yo pral depòte yo. Detni yo pat reyalize dife a ta pral koze dega trajik sa. Tout otorite yo te sou plas tankou minis jistis la pou gade aspè legal la. Daprè Ajans Nasyonal Imigrasyon an te genyen 68 adilt gason ki soti nan Amerik Santral avèk Amerik di Sid Daprè ajans lan, 29 imigran ki blese nan ensandi a ap pran swen nan 4 lopital lokal. Se ensandi ki pi mòtèl ki janm frape Meksik depi plizyè lane nan moman peyi a ap lite kont ogmantasyon kantite imigran k ap chache travèse fwontyè a pou al mande azil Ozetazini. Jean Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, deja gen yon ankèt ki sou pye nan peyi Meksik pou konnen lòt rezon yo, paske prezidan Lopez Obrador deja bay yon rezon, men kapab gen lòt rezon ankò, gen anpil reyaksyon tou ki soti atravè lemond parapò ak dife sa ki te eklate la e ki lakòz. 39 imigran pou pi piti mouri. Nou prale nan yon lòt pwent nan, nou pral nan Ekzagòn nan, nou pral nan an Ewòp, enben an Frans, se dizyèm jounen mobilizasyon mouvman sendika yo kont refòm pansyon prezidan Emmanuel Macron an. Sandra Lemaire gen detay. Manifestan nan peyi Lafrans bloke ray tren, otowout epi antre nan lese frape ak lapolis nan kèk vil pou pwoteste kont lwa pansyon prezidan Emmanuel Macron an ki pa popilè ditou ditou. Nan vil Nantes, nan lwès peyi a, yo mete dife nan fasad bank bnp Paribas a. Yo mete dife tou nan yon machin pandan kèk manifestan te voye fedatifis sou lapolis. Nan Pari ak nan Marseille, manifestan yo te bloke ray tren pandan yon bon moman. Pi bonè nan jounen an, gouvènman an te rejte yon nouvo demann sendika yo fè pou sispann epi repanse lwa a ki pral retade laj pansyon an pa dezan. Nouvo laj pou moun pran retrèt yo se va 64 an, yon koze ki vekse lidè sendika yo ki di fòk gouvènman an jwenn yon solisyon pou soti nan kriz sa a. Gouvènman an bò kote pa li di li dakò pou pale ak sendika yo men Sou lòt sijè, e li sèmante pou l kanpe fèm dèyè nouvo lwa a. Macron ki te pwomèt pou l fè refòm nan sistèm pansyon an pandan tou le 2 kanpay a la prezidans li yo, di fòk yo fè chanjman sa yo pou ekilibre sitiyasyon finansye Lafrans. Sendika yo ak opozisyon an di gen lòt fason yo ka fè sa. Dè milyon Franse pran lari pou pwoteste depi mitan mwad Janvye a pou montre yo opoze lwa sa a. Sepandan fristrasyon piblik la devolye kounye an pou l tounen yon gwo mekontantman kont Macron. An patikilye manifestasyon yo entansifye depi gouvènman an te sèvi avèk pouvwa jidisyè espesyal li pou apwouve lwa pansyon an San palman an pat vote sou li. Sandra Lemaire pou voa Kreyol, Washington. Epi tankou nou konnenl vandredi ki sot pase la enben Prezidan Emmanuel Macron te pran desizyon pou anile li menm avèk tout la Grand Bretay pran desizyon pou anile vizit ke Wa Chal 3 t ap fè nan kapital fransèz la. Epi nou pral ann Afrik, Vis Prezidan ameriken an Kamala Harris ap pase yon semèn sou kontinan afriken pou pale de tèt ansanm Etazini Afrik nan kapital Gana, Akra. Pou plis detay, Serge François Michel. Vis Prezidan Etazini Kamala Harris gen pou l pwomèt yon nouvo epòk tèt ansanm ak Afrik lè l pale jodi madi an nan Black Star Gate nan kapital Gana a. Li pral fè diskou sa nan dezyèm jounen vwayaj li an Afrik k ap dire yon semèn. Pwogram li pou jounen jodi an gen tou yon vizit nan Chato Cape Coast, yon lye kote yo te mare Afriken pou vann yo kòm esklav e anbake yo pou ale nan Amerik yo. Harris te ensiste ayè lendi an ke enterè Etazini nan nasyon Afriken yo ale pi lwen pase konpetisyon ak Lachin. Li te pale konsa ayè lendi an nan Kay Jibile a, syèj prezidans la nan Gana, lè l te kanpe ansanm ak prezidan Gana a, Nana Akufo-Addo. Harris se senkyèm gwo zotobre ameriken ki vizite kontinan an ane sa a, e li kontrekare kritik ki di kòmkwa Etazini wè nasyon afriken yo sèlman pou fè konpetisyon ak Lachin ki bati kokenn pwojè enfrastrikti e prete nasyon afriken yo de milya dola nan sa anpil moun wè kòm yon lit pou enfliyans e pou l ka gen aksè nan resous yo. Te gen yon afè 8,000 jèn ki te rasanble anba yon solèy cho ki t ap kankannen yo pou yo tande Harris ki t ap pale nan kapital la, Akra. Kamala Harris se premye fanm nwa ki vis prezidan Etazini. Li te pale nan Black Star Gate, Pòtay Etwal Nwa, yon moniman enpòtan bò lanmè pou make endepandans Gana an 1957, lè l te soti anba okipasyon Grann Bretay. Serge François Michel, voa Kreyòl. Mèsi Serge François Michel, Vis Prezidan Kamala Harris ap gen pou l ale nan 2 lòt peyi toujou sou kontinan Afriken an. Lòt pwen nan aktyalite a yo sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen pa Kaz Rèl Michel ki gen ti non Gate Pras, ansyen chantè Fugees twouve l devan lajistis anba akizasyon kòmkwa li te nan konplo ak milyadè malezyen Jho Low kont Etazini. Nou pral rejwenn Jeanty Augustin Junior nan lari Washington. Nou nan Washington DC, devan Court House la, kote nou pral genyen pou n swiv odyans Price Michel. Price Michel, ansyen chantè Fugees ki te konn chante avèk Wyclef Jean, Lauryn Hill, men jodi a ki twouve l devan lajistis amerikèn. Price twouve l devan lajistis amerikèn paske li ta gen koneksyon avèk yon milyadè malyen, ki gen pwoblèm avèk lajistis amerikèn tou. Seleksyon manm jiri pou pwosè atis ayisyen Price Michel la tanmen lendi 27 mas 2023 a nan yon tribinal federal nan Washington. Lajistis Etazini akize Pacazreuel Michel, 50 lane, paske li pat enskri l ak leta kòm ajan Lachin, li te patisipe nan kraponnay temwen epi patisipe nan yon konplo ak yon gwo chabrak malezyen. Price Michel ensiste li inosan. Daprè rapò ki parèt nan laprès, se relasyon atis la te genyen ak milyadè malezyen Louw Taek Joe alyas Jolo ki deklannche yon ankèt epi debouche sou akizasyon federal ki ta lakoz li ka pral pase ant 5 ak 20 lane nan prizon pou chak akizasyon ki poze sou do l. Dokiman lajistis di Malezyen an te peye ko-konspiratè li yo, pami yo Price Michel, plizyè milyon dola pou eseye pran tèt administrasyon Trump lan ak Depatman Jistis la anba Trump pou kanpe ankèt li ta mennen sou Law la, epi fè aranjman pou depòte yon biznisman chinwa ki te konn kritike Lachin pandan li t ap viv Etazini. Yo akize Michel tou paske li menm ak Law te konn blanchi lajan nan kontribiye nan kanpay yon politisyen ameriken. Selon lalwa Etazini, se yon krim pou yon etranje kontribiye ak lajan nan kanpay nan nivo federal, eta oubyen eleksyon lokal. Depatman Jistis la di li akize yo tou paske yo te kache yo te resevwa lajan e ke yo t ap travay pou Lo ak yon minis chinwa. Milyadè Lo te gentan chape poul li, kouri kite Etazini, apre lajistis te akize li ofisyèlman. Otorite yo kwè Misye ap viv Lachin pou kounya. Voa Kreyòl te eseye pran kontak ak Price Michel pa rapò ak ka sila a, men reprezantan li te fè nou konnen Michel vle tann dewoulman pwosè a avan li pale. Jeanty Augustin Junior, Washington, pou Lavwadlamerik. Mèsi Augustin Junior, ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen. Mèsi dèske yon lòt fwa ankò ou chwazi nou pou enfòme w. Nan peyi Dayiti, Alyans Rezo ak Platfòm Òganizasyon Fanm pou Patisipasyon Politik ak Lidèchip Fanm fè yon lansman jodi a. salue le signal clair envoyé par l'Alliance aujourd'hui à cet égard. Chapeau, les Nations Unies en Haïti, avec, je le rappelle, deux femmes à sa tête, se tiennent à votre côté. Ça encore, c'était Cause et Femmes. Donc, Nabguin pour nous joindre détail dans un petit moment avec un reportage Yves Manuel, mais était broché. E tankou nou te anonse l, enben alyans la fè lansman sa pandan yon seremoni ofisyèl nan Petyonvil an prezans Premye Minis Ariel Henry, Yves Manuel. Alyans rezo ak platfòm òganizasyon fanm pou patisipasyon politik ak lidèchip feminen lanse nan Petyonvil pandan yon seremoni ofisyèl. Seremoni sa a dewoule an prezans plizyè pèsonalite piblik ak sosyete sivil lan, pami yo Premye Minis ayisyen an, Ariel Henry, ak Prezidant Konsèy Nasyonal Tranzisyon an, Mirlande Hyppolite Maniga. Je salue le signal clair envoye par l'Alliance aujourd'hui à cet égard, Chapo, les nations unis en Haïti avec je le rappelle deux femmes à sa tête se tiennent à votre cote. Premye Minis Ariel Henry, nan diskou sikonstans li, salye kouraj tout fanm militant sa yo ki, malgre tou, kenbe flanbo a alimen. Li bay garanti gouvèlman l lan pral kolabore felisite avanse ki fèt nan kad lit pou egalite dwa yo. Ansyèn Premyè Dam nan salye Kòd Sivil lan ki bay egalite dwa nan maryaj. Yon lòt kote, li bat bravo lakontantman pou amandman konstitisyon an 2010 lan ki fè enjonksyon pou respekte legalman kota 30 pousan fanm nan tout nivou nan vi nasyonal. perdent pas de vue l'objectif de la parité, même s'il paraît difficile pour l'instant de l'obtenir. La route est encore longue pour elle, mais les espérances animent le combat. Coalition Organisation Sa avec Réseau militant droit Femmes regwoupe 11 estrikti ki reprezante 11 depatman anndan peyi an. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. N ap rete toujou nan peyi Dayiti, ansyen senatè Jean Renel Senatus anonse lòd demokratik kòmanse fè mizanplas pou resevwa lajan nan men manm strikti politik la l ap dirije a pou kolekte 5 milyon goud pou ede lapolis achte materyèl nesesè nan kad lit kont ensekirite a. Ronald Toussaint depi Pòtoprens. Demach pati politik lòd demokratik antreprann pou kolekte 5 milyon goud pou dote lapolis ayisyèn materyèl nesesè nan kad lit kont ensekirite ak kidnaping nan sou wout pou l konkretize, daprè ansyen senatè Jean Renel Senatus ki se inisyatè. mouvman sa. Lòd Demokratik jodi a la a li an plèn mobilizasyon kote tout manm nou yo nan Pòtoprens kòm nan vil pwovens yo ou nan dyaspora a kòmanse ap rele biwo santral la pou konnen kòman yo kapab kontribiye jisteman pou pèmèt nou kolekte lè 5 milyon de goud ke nou menm nou angaje n piblikman pou n pote ba- nan, nan, nan, nan, nan basket fon, jan ta di l, oubyen nan asyèt lapolis la ak lame a, pou yo omwen, yo ta kapab e, konsidere l kòm yon kontribisyon pou al ede lapolis la genyen 2 elikoptè de surveillance e al, al chache lòt materyèl ki ka ede lapolis ak lame a fè travay. Anplis 5 milyon goud lan, Jean Renel Senatus fè konnen Lòd Demokratik pwopoze yon somè deta 2 jou sou kesyon ensekirite an Ayiti ak strateji ki dwe pèmèt lapè ak sekirite retounen nan peyi Dayiti. Nan yon kominike près jedi 23 mas 2023 a, Ofis Pwoteksyon Sitwayen, OPC, di l angaje l pou l pilote Somè Deta sou Ensekirite Lòd Demokratik pwopoze an, selon ansyen senatè Senatus. Gen yon komite ke yo ap monte ki ta rele antre giyimè sekretarya egzekitif ki pral ki kòmanse mete lè touch pou gade kòman yo kapab ale vè lòganizasyon de somè sa a. Mwen panse se yon inisyativ ke tout peyi a dwe fikse zye l sou li dan la mezi ou li porteuse d'espoir, du choc des idées jaillit la lumière et c'est des Haïtiens et Haïtiennes kap gen pou chita ansanm pou di ki tip de politik an matyè de sekirite ke yo vle pouvwa sa a, kwak nou konnen li pa gen bòn volonte, li pap gen volonte pou sekirite a retabli, men Se avèl nou oblije pale pou nou dil men kisa nou menm nap swete kel te ka pran kòm moun ki genyen nan menl avni peyi a. Si n kwè pwopozisyon lòt demokratik lan, Somè Deta sa a dwe reyini DG Lapolis, Wo Eta Majò Lame Dayiti, tout ansyen Premye Minis ak ansyen Sekretè Jeneral Palè Nasyonal, Primati ak Palman an. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. N ap rete toujou nan kesyon ensekirite a, ansyen depite Déus Deroneth, sekretè jeneral pati politik Elan Demokratik pou Majorite, edem, rankontre jodi a ak laprès pou bay pozisyon n sou fenomèn ensekirite a, Marcia Deauville-Mé te prezan. Nan konferans sila, ansyen depite Déus Deroneth, siyatè akò 21 desanm ki akouche Wo Konsèy Tranzisyon, HCT, di gouvènman an plas la pa manifeste okenn volonte nan lit k ap mennen kont fenomèn ensekirite a. Ansyen palmantè a bay rezon. Jiskounye, lapolis ke nou genyen ki sèl fòs ki toujou ap doubat nenpòt jan sa ye a, mete gouvènman ki t al rankontre lame ladènyè fwa, m panse t ap genyen yon fòm de senbyoz. antre lapolis e lamé pou gon inite dentèvansyon paske m te toujou kwè l pwoblèm ki gen la ayisyen plis ka rezoud li ke etranje. Lè w di ou gen ensekirite e moun ki bay ensekirite an se gang yo se sa nou di se sa nou kwè ou gon peyi ki rele le kanada ki di m ap ede w idantifye moun ki gen an konivans ak gang yo. Swa se vre, swa se pa vre, men la reyalite se ke le Kanada li pibliye non yon bann moun, li di l sanksyone yo pou yo pa antre nan peyi l paske yo an konivans avèk gang. Si se gang ki bay ensekirite a, yo pibliye yon bann sitwayen lakay ou an konivans ak gang, fò chita pale avè yo. Tout o mwens si la jistis pa fò pou li rive konvoke yo, pou li rive entèpele yo, fòk o mwen m te wè gouvènman an li te moute on ankèt, l al chita avèk chak moun sa yo ki se ansyen prezidan, ansyen premye minis, ansyen minis, ansyen senatè, ansyen depite ki sou lis pou yo di yo an konivans ak gang e gouvènman pa ni tande yo, Lajistis pa ni tande yo ou pa fè anyen. Sepandan, plizyè òganizasyon sosyal ak politik nan vi nasyonal peyi an anonse yon manifestasyon pou demen mèkredi 29 mas la kont pouvwa an plas la, yo di ki pa fè anyen pou frennen ensekirite ak kidnapin nan. Nou dwe di w, nan semèn ki sot pase yo, fòs de lòd yo rive mete do plizyè prezime bandi atè epi devye plizyè ka kidnapin nan kad operasyon Tònad 1 direktè jeneral polis la Frantz Elbé lanse a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Epi ensekirite tou nan vil Okay, bandi ame touye 2 komèsan pandan wikenn nan sou sitiyasyon, yon sitiyasyon ki revòlte komèsan nan rejyon an, Jean Ernst Eliscar gen detay. Bandi ak zam touye 2 komèsan nan vil Okay pandan wikenn nan, Tat Murat ki se pwopriyetè yon oto parts ak yon ponp a esans jwenn lanmò l nan moman l t ap sot nan biznis li ki sou boulva 4 chemen, alòske Loni Trantius ki gen 33 zan e ki se pwopriyetè yon kenkayri mouri anba bal bandi nan moman l t ap rantre lakay li apremidi dimanch 26 mas 2023 Kèk komèsan ki t ap reyaji fè konnen ensekirite a frape yo anpil dènye jou sa yo. Sè ke ou wè mwen vin ouvri la se e pa mwen menm kòm si k vin ouvri yon komèsan k frape se tout komèsan k frape vwò ke lan fason l ap repete la montre ke oken moun pa egzan e ou ta di k pou pran prekosyon ki prekosyon ou ka pran lè nou gen dè e dè otorite ki gen reskonsablite a pa pran reskonsablite yo. E pa rapò a sa, w ap gade ou wè zèfèyis yo, bandi yo, yo menm se djòb yo, se metye pa yo. Kote ke yo jwenn yon boulva, yo pwofite y ap vide moun nan sosyete a atè. Komisè gouvènman Okay la, mèt Ronald Richemond fè konnen l ap fè tou sa l kapab pou met bandi yo nan wòl yo. Zak ki fèt nan vil la la, li entèpele lajistis, li entèpele lapolis o premye chèf. Pou ke nou jwenn yon modis operandi pou nou mate l e pou nou arete bandi yo oubyen pou yo mouri tou paske n ap pwone zewo tolerans a tout moun, tout bandi ki gen zam ilegal k ap mete dlo nan zye popilasyon an. Afè de moun di lapolis oubyen DDS la gen pwoblèm avèk komisè Richemond, donk m swete ke nou sispann repete bagay sa. Donk la polis avèk la jistis pral kontinye travay pou ke sekirite tabli jan l te ye dans le sud et dans la juridiction des Cayes. Chanm komès, endistri ak pwofesyon Sid nan yon nòt li pibliye kondane zak banditis yo k ap fèt sou diferan sektè pandan l prezante kondoleyans li bay fanmi viktim yo konsa l mande lapolis ak lajistis pou pran responsabilite yo Mennen bon jan ankèt pou tradui koupab yo devan lajistis. Jean Ernst Eliscar voa Kreyol, Okay. Doktè kou nou kapab wèl e ensekirite a pa vle chome li pa vle soti nan aktyalite a donk son aktyalite se yon fenomèn ki toujou retni atansyon e tout moun paske sa kap sakaje peyi a e ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide pandan yon seremoni gradyasyon li menm li reyaji sou kriz milti sektoryèl peyi a eben sitou sou kesyon ensekirite a Masiado Vilme. Ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide deklare fenomèn ensekirite ak kidnapin ki blayi nan tout peyi an se konsekans koudeta 1991 ak 2004 ane pase yo. beaucoup de fils et filles de la patrie seraient ici dynamisant fièrement et dignement le développement de notre chère Haïti. L'enfer, kidnapping, insécurité, cap fin détruit pays à Jodia, c'est résultat coup d'État 2004 là. Ansyen chèf leta a kwè okenn solisyon nan kriz ensekirite a pa posib san patisipasyon pèp la. Fòs pèp la endispansab pou akouchman sekirite a. Chwazi kontinye kite pèp la deyò se pi gwo erè a. Aksepte met pèp la outside se pi gwo erè a. M mande tout moun ki entèlijan souple evite pi gwo erè sa a. Mwen swete pou nou tout ki reprezante fòs ekonomik ak fòs politik louvri lespas pou pèp la pote fòs pa l nan akouchman sekirite a. Tout akò ki pa fè kò ak pèp la ankò se akòdeyon. Akòdeyon pou chante do re mi fa sil sou do pouvwa. Lidè pati politik Fanmi Lavalas la, Doktè Jean Bertrand Aristide ki t ap pale anndan ki kwè fòk pèp la libere anba sa li rele fo kwafè ki dèyè kale tèt mas la. Ensekirite a fè nou tout mal, kidnaping nan fè nou tout mal, pri gaz lavi chè a fè nou tout mal, blakawout 24 sou 24 la fè nou tout mal. Kout jilèt chomaj la fè nou tout mal. Flanm dife grangou a fè nou tout mal paske nou tout se frè ak sè. Jodi, demen, fòk nou libere anba tout fo kwafè ki vle kale tèt nou wòz. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Nou vle di mèsi a Tele Pasifik pou koutwazi avèk imaj ke nou jwenn de diskou ansyen Prezidan Jean Bertrand Aristide. Epi yon dènye mizajou konsènan Ikrèn, sòlda Ris yo kontinye ap vanse nan direksyon vil Bakhmut ki nan pati lès. Ikrèn, dapre deklarasyon yon responsab Larisi enstale nan zòn nan jodi madi a. Sepandan, sèvis ransèyman britanik fè konnen eskadwon tank ris yo sibi yon gwo dega, yon gwo defèt toupre vil Adjivka. Etazini apiye lide pou yo mete sou pye yon tribinal spesyal pou jije krim agresyon Larisi komèt nan Ikrèn, dapre yon gwo anvwaye spesyal e yon pòtpawòl Depatman Deta. Enben, Washington vle kore Ikrèn nan demach pou fè Larisi pran responsablite pou envazyon li fè nan. Peyi Ukraine. Mezanmi se la nou mete fen nan program nan se te yon plezi kòm dabitid poun te sèvi w mèsi Franklin mèsi Ben. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun. Non pa m se Fouco, randevou kase pita 7 heures pou yon lòt videyo. Babay.